M poko janm wè yon gwo gason ka kouri ke Babekyou. Babekyou se pa poul nou wè ap boukannen an non, se yon chèf gang k ap dirije Jenèf an fami e alye manyen yonn manyen tout. E chèf gang sa li menm li gen katye jeneral li nan Dèlma 6. Sa vle di ba Dèlma. Ebyen yè misye manke kite Pol, m pral eksplikew kòman misye manke mouri. E kiyès ki pote ranfò bay misye e misye pèdi gwo sòlda kiyès yo ye? Kiyès tou ki fè atak sa sou misye? Eske se lapolis oubyen se chèf gang parèy li? Rete la, nou genyen detay pou ou. Yon lòt kote, nou genyen nan zòn Gwo Mòn, nan depatman de Latibonit, men pou w ale nan depatman di Nòdwès, m ap pale de Basen Ble, de Chansòl sa yo, ebyen, fò m di w zòn sa yo, yo genyen yon gang k ap bay anpil pwoblèm nan zòn sa yo, kote moun ki soti nan Nòdwès yo, ebyen, moun sa yo pa ka. Ale wè fanmi yo paske zòn nan pa bon ditou ebyen gang sa yo pale yo di men kisa lapolis dwe fè si tout bon vre yo vle yo sispann seme la terè nan zòn sila. Ou al tande avèk 2 zòrèy ou deklarasyon sòlda sa yo oubyen manm gang sa yo rete la pou tout Detay medam mesye. Bonjou si se nan maten, bonsoir si se nan apre midi sa depan de rejyon kote wap viv la, si l maten pran bonjour si l apre midi pran bonsoir. Nou kontan genyen w kòm fidèl telespektatè nou, mèsi avèw ki abòne deja ou menm ki potko fè sa nan moman an fè sa kounya Abòne, kòmante, like, pataje, mande yon fanmi, yon zanmi, yon pwòch, yon kamarad fè menm bagay avè w, se sèl mwayen e inik fason ou kapab sipòte nou. Nou pa mande w yon yota, nou pa mande w yon goud lesko, men nou mande w pou w pataje, pou w kòmante, pou w like, pou w ankouraje yon fanmi, yon zanmi, yon pwòch, yon kamarad, fè menm bagay avèw janm souvan dil yon bourik ki chaje tankou legba pa gen tan pou kanpe bay blag nan wout, sinon sentur li ap kase ebyen djakout nou plen tankou la polòy nou pap kanpe nan wout ebyen yè genyen chèf gang kap dirije jenèf an fanmi e alye manyen yonn manyen tout ebyen anpil moun rele misye poul boukannen men se babekyou l rele ebyen antouka. Ebyen misye manke kite poul. Sak pase? Men anpil moun konnen misye son nèg ki konn ap atake Real Maya, atake Belè. Ebyen anpil moun di eske se nan atak misye t ale epil blese. Banm diw byen. Ou konnen depi nèg yo nan zak banditism an nèg yo toujou genyen ason sa vle di nèg yo toujou gen gwo gad yap sèvi bay sa yo ebyen yè se te jou pou misye te bay gad li bay djab li manje e misye te deja touye bèf mesye belè yo k vin tande koze a yo di nap fon pote boure. Epi yo pase wè Babekyou. Menm baryè misye te mete nan zòn baz Simo yo bay Zao, nèg yo rache yo, yo pase, yo rantre pati dèyè Babekyou. Ebyen lè yo rive, bal pete mezanmi nou pa mande m koze se mwen k ap ban n koze, ebyen gen 3 gwo sòlda, hum bon sòlda wi, se pa ti ajante non, 3 bon sòlda ke Babekyou genyen, ebyen nèg sa yo mouri. E sa k pral kenbe goumen an pou plis tan, se paske nan 3 nèg sa yo k mouri an, ebyen Babekyou rive rekipere yonn nan zam yo, gen 2 nan zam yo l pa ka pran, ebyen gwo konba rete, bal ap chante antre mesye Belè yo avèk mesye Delmasis yo pou konnen kiyès k ap pran 2 zam sa yo. Nou tande? Men kounya la, lè Babekyou santi bagay la jennen, ebyen li kouri rele alye l yo pou pote ranfò ba li. Ti Jinyò ki abitye pote, voye sòlda l al pote ranfò bay misye, ebyen Ti Jinyò li menm li retade sou, m ta kapab di ranfò li ta dwe pote bay Babekyou. Se Mikano avèk Iska k kouri voye de twa sòlda bay Babekyou al goumen, ki fè Babekyou soti vivan. E gen menm rumeur ki fè konnen ke Babekyou blese. Yon enfòmasyon nou pa rive verifye paske tout sous nou di non yo pa gen sa kòm enfòmasyon, men se bon pye Babekyou ki sove l. Fòm di nou, menm elèv kap sot lekòl mezanmi, bagay la te rèd. E kesyon anpil moun ap poze, kòman fè nèg Belè yo pa anpil e yo toujou ap manyen manm mesye Delma 6 yo, mesye Jenèf yo? Se paske mesye sa yo petèt pi konn tire. Humm e paske yo pi konn tire paske a chak fwa yo met pye yo atè e pwoblèm pou babekyou se de twa sòlda kap pèdi de twa sòlda a tèl pwen ti jinyò rive yon kote ti jinyò lasalin li rive yon kote li dekouraje sou kantite sòlda li konn voye bay babekyou e nèg yo pa janm tounen vivan nan baz la sa vle di bagay sa l kòmanse bouke avèl e lè wap gade tou mesye ba mesye belè sa yo yo manje e e e e sonsonn. E yo manje Manilo. Nou konprann? Yo manje Soso, yo manje Manilo. E yo manje plizyè sòlda pou Babekyou, plizyè sòlda pou Ti Jinyò. Ti Jinyò kòmanse santi labout, sa vle di l bouke avèk bagay sa a. Èske s on trayizon? M pa konnen non. Men, li sanble sa wi. Paske, si w avè m, ke w avè m. Si w pa avè m, afiche w. Men kesyon ou avè m, kou m nan konba, m gen tout konfyans nan ou, epi sa w tande a, hum, m pa wè w. Konsa tou, si se te pou mouri Babekyou t ap mouri yè, Ti Jinyò pa t ap gentan pote ranfò ba li. Ti Jinyò pa t ap pote, tandiske Ti Jinyò tou kole ak Babekyou a. Se Mikanò ki soti jis sou waf Jeremi pote ranfò avèk Iska ki soti jis Site Solèy pou pote ranfò bay Poul Boukannen, Babekyou. Tèt chaje wi mezanmi. Se yon konba je nèf je pèp k ap kontinye sou tout etandi teritwa a. Sa vle di nenpòt kote. Tankou lè ou pran Kanaran, ou pran mesye 400 Marzo. Nèg sa yo se je pèp yo ye. Alòske ou pran Chen Mechan, ou pran Iska nèg sa yo se je nèf yo ye. Ou pran Ti Gabriel se je pèp. Ou pran Belè se je pèp. Ou pran Babekyou se je nèf. Sa vle di tout kote se swa nèg la nan je pèp oubyen l nan je nèf men konba je pèp li menm Se Martelly ki gen kontwòl li, alòske G9 li menm, se Martine Moïse ki gen kontwòl li. Men sa Ayiti devni, mesye. Alòske, se di, y ap goumen pou tèritwa, si G-Pèp gen plis tèritwa ke li menm, li domine, sa vle di, nan eleksyon k pral vini la a, si se G-Pèp ki gen kontwòl plis tèritwa, Martelly, ebyen, eleksyon an ap an favè l, men si se G9, eleksyon an ap an favè Martine Moïse. Kale je nou, men kisa l ye, men kisa l ye! Tout moun wè k ap mouri la a, se pou sa a. M vle nou konn sa. Yo pap di nou sa, mwen m ap di nou sa, nou konnen. Bak mwen long. Lestomak mwen glise wi. E yo konn sa wi. Sa m ap di a, anpil jounalis konnen l, yo pap di l paske, ey! Yo mare nan pye tab. Fò n konn sa. Mwen menm Zakè m endepandan, m s on jounalis endepandan. M pa nan tim, m pa nan anyen, m pa nan klan. Dekwa pou m pa met baboukèt nan bouch mwen lè m ap di yon bagay pou m deplwaye gòj mwen pou m di sa m dwe di a. Ou konprann? Tèt chaje. Antouka, annou tande kòman gang sa a li menm ap pale. de la polis kisa yo dwe fè si tout bon vre yo bezwen mesye yo fon poze yo menm mande pou pa genyen prezans polisyè menm nan zòn sa antouka ann tande mesye yo nap tounen talè pou yon lòt bèl emisyon yo relem yo wè Men sa a rele odit, machann enfòmasyon. Hakuna Matata. Ale! Nou vrèman kontan e nap raple nou se radyo Volkan nou an dirèk depi. Depi bò Dsalin, nan baz Bera, kote ke nou te gen opòtinite jodi a pou n rankontre avèk baz Mò Dsalin nan, nou pale ak mesye yo. Mesye yo gen anpil volonte pou yo ta fè lapè. Men yo fè de rekòmandasyon, kote ke sa w ap gade la, sa se materyèl ke yo genyen. E yo menm yo di, si Leta pa ta, ann di, agreye demann ke yo fè yo, ki se de demann ki senp, bagay ki ka regle. Tankou kote ke yo mande pou yo gen dè moun ki nan prizon enfo, dè moun ki se dè moun ki legliz ke yo mete nan prizon, dè moun kap fè taksi, kap chache lavi yo mete yo mete nan prizon ki pa gen anyen pou wè avèk baz la, yo mande premyèman fòk moun sa yo ta libere. Epi dezyèman e yo mande pou lapolis ki sou lin nan pou l ta gen opòtinite pou li pa ta la. Yo pa bezwen lapolis nan zòn nan paske yo di yo ka sekirize zòn pa yo. Epi yo gen yon lòt twazyèm demann ankò se rekonstwi tout kay yo gen ki boule anndan. E se nan sa a nou vini la a avèk yon komisyon pou lapè ke nou fòme depi Basen Ble e Radyo Volkan pran tèt la nou an dirèk avèk yo pou pèmèt ke nou vilgarize mesaj sa a atravè lemond pou tout moun ki ta gen volonte pou ta ede nou batay pou nou rekonstwi kay yo. Pou tout moun ki ta gen volonte pou ta pèmèt ke jan nou pale pale ak leta a, pou tout moun kap tande, tout moun kap al gade video sa, pou yo pran inisyativ fòde nou jwenn lapè, lapè a mes demand mesye yo senp se lage moun ki nan prizon yo epi refè kay yo la polis pa bezwen kanpe devan menm jan savyen pa gen moun devan lan e konbyen moun ki pa ta renmen wè sa konbyen moun kap al gade video sa ki pa ta renmen bat bravo pou video sa e ki pa ta renmen ke nou gen lapè nan zòn nan. Mesye yo ap bezwen akonpayman tankou jan yo di yo bezwen l. A lavni y ap bezwen motokiltè pou kapab fè wout yo, pou kapab tchake tè yo, tè yo. Epi yo di yo bezwen semans. Yo di se mesye ki jeneral la, se li menm ki pran swen moun yo nan zòn nan. Efektivman, se li menm moun yo vin kote l lè gen maladi, lè gen traka, lè moun nan pa ka manje, pa ka voye timoun lekòl. Se yo menm ki ede moun yo. Fòk Leta. Ta asiste moun sa yo tou apre, apre, li ta ka asiste moun yo, sa yon moto kiltè ye? Si genyen yo nan depatman yo sipoze jwenn yonn. Sa semans ye? Semans panyen? Enben yo ta sipoze jwenn semans. Se nan kad sa nou vin la a pou n te rankontre mesye yo. E mesye yo pale, n a pa gen chans pou n fè n tande yo, yo menm ki fè de deklarasyon, ki fè de demann. Nou remèsye yo pou jantiyès yo, nou remèsye yo pou fason yo konprann moun, moun moun panse ki panse mesye sa yo se son de bèt nwa, yo pa bèt nwa, se de moun menm jan ou wè mwen menm mwen la jodi a.